Manman! Tousen Lova te di sa wi. Ane 2023 a se va yon ane de jistis. Yon ane de pirifikasyon. la polis gen pou l devan, popilasyon an dèyè ak manchèt li nan men, yo pral mache sou bandi, yo pral mache sou nèg k ap fè yo pase mizè. Medam, matmwazèl e mesye, apre sa popilasyon an fin fè nan Kanapevè, sa yo fin fè nan Debussy, ebyen gen yon gwo evènman ki pase Fò Jak. Ebyen se nèg Vitelòm yo, yo pran nan pèlen. E m pa kache di w, gon seri de jenn gason ki rive kay Bawon. Adje, yo rive san grenn a yo wi. M pral prezante w imaj. Rale chèz ou chita konfòtableman, Fouco zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjour, bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map di ou mèsi. Mèsi paske ou fèn konfyans pou nou enfòme ou e mèsi pou fidelite ou ak pasyans ou. Mèsi paske ou like, mèsi paske ou abone e mèsi paske ou pataje video a sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si ou fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou pa rate okenn video zanmi pa ou Fouco. M pa vin mande ou nan kiyès ou kwè, ni tou m pa vin mande ou kiyès ou ap priye. Men a chak fwa yon Ayisyen nan peyi Dayiti vini l anonse yon bagay ki gen pou rive, ebyen pèp Ayisyen nou toujou pote mesaj la pou ou, jan n toujou di l pa bò isit, komisyon pa chay. Hum! Lè Tousen Lova te fin fè deklarasyon sa a, ebyen nou te vini, nou te fè ou tande. Ebyen sa ki fin pase yè a pèp ayisyen, li enpòtan ankò yon lòt fwa pou retande. Paske Onorab la te di, lane 2023 a, se va yon ane pirifikasyon. Se va yon ane jistis, lapolis ap devan epi popilasyon an dèyè. Nèg ak zam pap ka renye ankò. Si se mwen menm k ap di w, ou ka pa kwè, men bon m fè w tande. 2023 ap w ane jistis, blan ap devan, lapolis ap dèyè, popilasyon ap a manchèt yo aprè. E pa mwen, e pa mwen, e pa mwen k di nou, se sa m wè. L ap w ane de jistis. 2023, pèp la ap pran jistis li. Ce sera une année de justice. Se lwa de talion k bal aplike. Èy pou èy, dan pou dan. Atansyon! Sa k ap, sa, sa, sa k ap pase la, èg la plane sou jaden an. Èg la tèlman plane sou jaden an, nenpòt ti bèt k ap antre nan forè a, fò l, fò l konnen ki sa w vin regle, ki sa w ap regle. Hey gason! Se sa k fèt yè wi, nan Debussy ansanm avèk Canaveve. E sak fèt vre wi. Kanapevè ou te pale non ou te di nou sa la vanjans popilè an avanse nèg ba mete pou popilasyon an raple yo ki sak gen pou pase. Se la jenès ki pral an aktivite. M di l, se w bagay m di devan Janvier. Se la jenès ki pral an aktivite. Gen de nèg k ap vrèman egri, k ap gen nostalji pouvwa. Maladi sik bral pran yo, dyabèt bral pran yo. E 2023 a, sonje sa. Kòmansman 2023 a, yon politisyen ki fè non l nan peyi a, chagren. ap fè misye fè le grand voyage. Alelouya gen Bondye nan nouvèl Ayiti a nou gen poun jwenn plas nou e pèp ayisyen janm wè bagay yo prale la nan peyi dayiti gen lespwa pase popilasyon an mare sentil li di bagay la paka kontinye konsa bandi pa kapab ap taye banda konsa bandi paka frekan konsa. Bandi paka soumoun konsa. Imajine w mezanmi, yon gwoup bandi fin nan men lapolis wi. Bandi yo nan men lapolis wi pèp ayisyen. Santre yo pral rantre ansanm avè popilasyon an di bon m di sa lapolis m distrè m toujou paske m soufri twòp. E sa ki pase a pèp ayisyen, piga pyès moun bay tèt yo tò. Paske kite m eksplike w. Lè bandi sa yo fin kidnape yon moun, yo ap vide gonm sou domi l. Lè bandi sa yo fin kidnape pitit nou, kòman yo ap vyole l devan dèyè. Lè bandi sa yo fin pran jenn gason, yo gaspiye yo, fason yo mare yo, gon seri de vye pratik yo ap fè yo fè. Non, se pou yo peye pou sa yo fè. E se pa pou san rezon. Men m toujou di l pa bor isit, tout sa w fè, se sou tè sa w ap peye l. Hum! Ou te konn touye moun, yo ap touye w tou. Jan granmoun yo souvan di l, ki frap pa lepe, perira par le menpe. Pèp ayisyen. Ou te konn fè byen, w ap rekolte byen. Ou te konn fè mal, wap rekolte mal. Lè mesye sa yo kenbe moun, pou yo ap boule bagay plastik lage nan men, lage sou do men, vide sou kò malere ak malerèz. Atche lavi sa ou. Mwen m panse yo pat konn doulè. Epi pou wè kòman yo ap pran plezi yo lè yo ap fè l, pa renmen w epi yon zam brake nan tèt ou. Ou ap boule yon zam brake nan tèt ou. Yo pran plezi yo, yo ap filme, yo ap griyen dan yo. Epi mwen yo ap pete kouri pou kout baton men mwen m panse kout baton nou pap santi l. Eee ala ti peyi ke bèl mèvèy papa. Frè m ak sè m k ap koute m se moman pou n fè yon kout pye nan fò jak. Pierre. Popilasyon an mennen yon batay nan Debussy an menm tan tou yo kraze yon seri de bandi nan maten byen bonè nan Kanapevè. Yè sèlman pèp ayisyen plis pase 27 bandi nan baz Ti Makak al jwenn li kote l ye a. Men fòk mwen eksplike ou tou menm yè sa a. Gen gwo mèvèy ki fèt nan Fò Jak. Pa bliye, Ti Makak met ansanm avèk Vitelòm se alye yo ye. Lapolis te kouri dèyè Vitelòm nan Tòsèl. Sa pa vle di l pa toujou gen baz li atè a. Moun Fò Jak al sote sou yon ekip. Son bagay extraordinaire papa. Grenn bandi a ret atè. A vle di li rive kay baron, li ka li rive kay baron li san grenn. Donk kounya la m gentan santi li menm, se li k pral sèvi tout lòt yo pase li san grenn, yo chatre l, depi sou latè l chatre. Pral kay bawon ou yon kote epi grenn ou menm rete sou latè men se kwa listwa? Hehehehe Donk malerezman m pap ka poste imaj la men si tout fwa ou bezwen wè l ou kapab ekri nou sou nimewo telegram 305 731 67 42 wap kapab wè l. Mdou bandi a kite grenn li atè. Sa vle di si ke ou wè bandi a pa genyen posiblite pou l menm sekirize grenn li, sa vle di bagay la te difisil. E popilasyon an nan divès zòn lanse operasyon boukannen vakabon. Donk yè pèp ayisyen gen anpil, anpil san ki koule. E jan sitiyasyon an ye a, jan dirijan yo kanpe, yo pa deside fon bagay, hum! Mare senti w, chèche baton w, file manchèt ou, pral gen koze toujou nan peyi Dayiti. Medam, matmwazèl e mesye, li enpòtan tou pou n fè w tande deklarasyon Rosemon Jean. An nou swiv ansanm. Trè souvan se anbasad la avèk gouvènman an ki fè lapolis fè retrè nan kad operasyon ke yo ap mennen. M ka pran yon egzanp avèk nou. Nou genyen, tou dènyèman te genyen yon operasyon ki t ap mennen sou Tòzèn. Men te gen avyon kanadyen an ki te nan perimèt la, ki t anlè. Te gen de twa sòlda kanadyen. Espè ki desann atè avèk polis yo. Yo pa t vle fè l de fason fòmèl pou moun konnen kote gen Kanadyen ki nan operasyon an, men tankou m di gen de twa espè militè Kanadyen ki te akonpanye kò spesyalize a nan operasyon paske Nan travay avyon t ap fè a, yo te rive lokalize perimèt mesye Vitelòm yo. Yo fè kateyografi l, yo wè l, epi yo planifye yon operasyon sou perimèt sa a. Bwa mare, kout zam kòmanse pete, yo kòmanse rive nan perimèt pou yo pran vitès, yo pral resevwa yon kout fil. Chèf k ap mennen operasyon an. pral resevwa yon kout fil de eta majò lapolis la sou zòd o zòd anbasad ameriken pase si yo ap tiye nou kounya n paka pe denonse yo si son pwojè pou yo tiye nou ke nou pale y ap tiye nou ke nou pa pale y ap tiye nou fò nou di bagay la humm di djab bonjou l ap manje w pa di l bonjou l ap manje w pi rèd. Ki sa k pase nan dosye a? Yo mande pou polisye yo kite yon espas devakyasyon. Sa vle di kite yon fenèt, kite yon espas. Men pou moun k ap mennen operasyon yo, yo panse se kèk diplomat ki an difikilte yo bezwen fè soti nan perimèt la. Ok. Epi, se kèlke tan pli ta yo pral rann kont machin ki soti yo, se machin Vitelhomme ki soti nan perimèt ke yo te mande pou kite ouvè a. He! Hey! Èske nou wè kou a? Or, se lè sa, se a pati de. Non, non, non, ou wè la m confuse. M confuse nan dosye sekirite Kanada, Lèzetazini, pertube les gangs. Non, m confuse pi rèd. Sa vle di la Vitelhomme pase epi se li yo ap mennen operasyon pou yo pral chèche? Se la Besson vin rann kont ke Lèzetazini pa vle yo metrize Gen de chèf de gang ke Lèzetazini pa vle ke lapolis nasyonal metrize. Mentnan, anbasadè a ki te genyen, anbasadè kanadyen an ki te genyen misyon pou te bay lòd, pou te swiv operasyon, operasyon sa a, li pral konvoke lèkòlgou. Lòt anbasadè yo tout ansanm yo pral fè yon reyinyon ki pral repwoche mesye yo ki pèmèt, ki fè Vitelòm chape nan men yo. Kounya la nan diskisyon yo pral mande anbasadè a, men kiyès ki te envite yo, kiyès ki te rele yo? Epi se lè a yo pral bay se chaje dafè anbasad ameriken ki te mande pou yo kite espas, yon espas devakyasyon. Epi misye pral denonse sa pa moun nan mitan kò moun. Lèzetazini pral fache, yo pral kontrenn gouvènman kanadyen an pou retire anbasadè k te la a, anbasadè a. Men rezon k fè anbasadè a, yo transfere anbasadè a. Paske l pèmèt li l al denonse nan mitan anbasadè yo ke l te, yo t ap mennen operasyon pou yo te pran Vitelòm. Yo fin rive kote pou yo pran Vitelòm. Yo resevwa yon kout fil ki mande pou yo kite yon espas devakyasyon. Yo panse se moun anbasadè ameriken te genyen yo t ap evakye. Se lè yo gade yo wè se machin nèg bandi yo ki kite espas la epi operasyon an echwe. Se yon fason pou m di kisa? Gwo pwojè dasasinay k ap fèt kont nou. Yo vini avèk yon diskou tou yo di nou yap ba nou viza imanitè. An al gade tout moun yap pran nan viza imanitè. Men se pa sa. Kòman m pote map evakye yon pil moun ki an difikilte sou baz imanitè epi Ticket d'avion République Dominicaine se 300 dola Miami Sendomeng 300 dola. Ticket d'avion pou moun ki nan sitiyasyon difisil imanitè ap evakye yo, yo fè yo peye l 3000 dola ameriken. M pa konn si n wè moun yo vin evakye ki an difikilte yo oblije ap evakye yo a. Pou yo moute avyon American Airlines se 3 mil dola ameriken, andeyò de tout lòt frè pou yo bay. Alòske la Repiblik Dominikèn, viza, ee, tikè davyon an, de Repiblik Dominikèn a Miami, 300 dola. Ebyen, sa vle di kisa? Nou pran nan yon veritab konplo. Konplo a, se pou nou, nou tout, fanm ak gason, nou fè solidarite ak moun k ap viktim yo. Paske si gouvènman an te gen volonte pou te ede nou soti nan sa n ye, si ensekirite a pa t fè afè gouvènman an, gouvènman an t ap mete kanpe. Li pa ka di m, m ap. M konprann byen. La kesyon de sekirite, se yon kesyon de souverènte. Blan pa ka di m men ki moun ke m dwe itilize pou bay sekirite ak pou pa bay sekirite. Se mwen k konn nan ki sitiyasyon m ye, se mwen k konn ki mezi fò pou m pran pou m retabli otorite Brig la, pou m retabli lapè nan peyi a. Ki sa k anpeche gouvènman si sa k ap fèt la, se pa t yon plan, se pa t yon pwojè. ke yo te genyen pou yo te ekstèmine nou, se pa t yon pwojè pou yo te Rwandatize nou, pou yo te transfòme Ayiti an Rwanda, pou yo te fè yon Rwanda, yon jenosid anndan peyi a. Se pa t yon pwojè ke yo genyen pou yo te, pou yo somalize nou. Kisa k anpeche Leta. Dekrete jodi a, pa rapò a sa k ap pase la, eta durjans de sekirite epi ogmante, mete kanpe yon task force kote nèg sa yo, yo gen yon kouvèti ki kouvri yo. Nèg kap fè pati operasyon sa yo, tout sa yo fè ratifye pou retabli lotorite de leta, pou retabli lapè. 1. Si yo tap aji, yo tap fin moute taks sòs sa a, ki tap gen 10.000, ki te gen dwa gen 10.000, ki te gen dwa gen 5.000 a 10.000 nèg, òm e fam. Moun sa yo, yo gen misyon de yon mwa. a 7 mwa, men sa n ba yo kòm chan daksyon. Depi se machin, pou yon nèg soti anndan Vilaj de Dye, li pa ka soti sèl li menm al kidnap yon moun, fò l soti nan yon machin. De Pòtay Leyogàn. Mwen gen yon fouy miskle Ou rive sou pòtay, yo fouye w Ou rive o Stad Tiran, ou jwenn tchip Lè m di fouy la, se pa fouy mande w pèmi kondwi E kiyès ki nan machin nan, pèmi kondwi E papye machin, non se pa sa Tout moun, kèlkanswa moun ou ye a Desann machin nan Epi, y ap fouye w Lè bdou voye a, sa vle di dfasyon yap manyen w, ou santi w gon sòt de, ou menm ki pou pan règ, ou tou ret lakay ou. Oubyen w sòti w al nan yon afwontman dirèk, oubyen se kou w tap vòlè fè, ou ret lakay ou. Map sot Petyonvil pou m rive anba lavil, mwen fèt pou m pran men 10 tchèk de prent. E tchèk prent sa yo, se pa tchèk de prent tankou m di, pèmi kondwi, papye machin non. Ke yo se machin ofisyèl. Kon se machin sèvis de leta, kon se machin entènasyonal, òganizasyon entènasyonal, paske gon pakèt moun ki pa chèf ankò, men yo itilize machin ite yo. Machin it yo gon pakèt krim se yok transfòme pote zam paske yo konn se chèf yo etou yo pa fouye yo 3 ka machin yo pran zo reken yo kenbe nan zak sa yo se plak sa yo pran nan nan zak apati de la nèg la ka gen zam li menl pap ka soti avèl e depil paka soti a zam nan li pa enmède moun. Ok paske si poul kidnape moun se deyò li pral pran moun nan Koman m konprann chemen dada pa gen mwayen pou ti lapli fon kidnaping poul rantre a moun nan paske poul pran moun nan fòl pase swa chemen dada oubyen premye avni ebyen lè w rive sou tèt premye avni ou fèmen la avèk kò spesyalize. Epi tout wout, tout kote nèg ap pase, ou santi prezans, paske nou nan sitiyasyon kote y ap touye 50 moun, y ap boule, y ap touye 40 moun, y ap touye 12 moun, y ap, sa vle di, son sitiyasyon, se pou sitiyasyon de banditis ki la. Sa ki la, li plis, li plis, li pi rèd ke bagay Boko Haram, paske Boko Haram pèmèt moun yo fonksyone. Boko Haram pèmèt moun yo fonksyone. Alòske mesye sa yo di, Se estèmine yap estèmine moun. Koman jodi a leta aksepte yo kidnape, yo tiye, yo kou nèg yo apre 2 3 jou epi wè on pil nèg pran lari yal non zòn yo fè gaga apre yo tounen epi bandi a tounen nan plas li. Non, m panse jodi a si gouvènman an se pa li kap fè sa kap fèt la. Si Lèzetazini, Le Kanada, Lafrans pa konplisi, pa gen konplisite yo nan pwojè pou yo fè jenosid an Ayiti, yo fèt pou yo evakye nou de Ariel Henry pou pèmèt gen yon lòt prezidan oubyen premye minis ki pran chaj, paske nèg ki la yo Bandi yo kwè yo se dè zalye potansyèl de yo menm. Se yo k met pouvwa la. Mesye kèlkeswa nèg ke w vle l ke w pa vle l, ke w aksepte ou pa aksepte l, depi w fè kanpay avèk yon nèg, nèg la eli, li gen yon redevans jiska manda l fini anvè w. Enben se menm jan. Mesye vitelom yo. Tout mesye sa yo a kap frape la, tout te anndan òganizasyon sdp, te nan òganizasyon voye Jovenel ale, te nan sak pat nan sdp yo te nan fantom 509. E jodi a yo santi pouvwa yo menase, yap fè tout zak ke w pa ka imajine pou fè tout moun pè pou anpeche yo pale de eleksyon. E gouvènman ameriken an gen de bagay y ap eksplwate avèk Ariel Henry ke yo kwè si gon lòt gouvènman serye plizoumwen kredib ki vin la a, yo pral oblije rediskite, renegosye avèk yo Dezefè, pito yo kenbe Ariel Henry ki gwo epe Damoklès sou tèt li ki gen a wè avèk asasina Jovenel Moïse, sa se youn. Dezyèmman, nèg yo ap avanse nan yon dat de komemorasyon asasina Jovenel Moïse kote yo konnen gen ansanm de mouvman ki pral fèt, y ap kreye tout bagay pou bagay sa pase inapèsi. Twazyèmman, nèg yo gen yon lajan. ke yo mete ansanm avèk kominote entènasyonal la, yo debloke. Yo pa debloke lajan an pou amelyore kondisyon moun ki pi mal, e pa vre. Yo debloke lajan an pou yo achte bal ak minisyon bay bandi. 21 milya son 21 milya de goud ke Ariel Henry dekese pou konsolide, pou penerize pouvwa l. Si se pat pou te penerize pouvwa, men tribinal fèmen. Paske jij, grefye, lè paketye ap mande ogmantasyon salè, y ap mande peyman ayere salè, pou pèmèt lajistis la pa fèmen, pa mouri. Enben, si w ka dekese 21 milya, enben w ka jwenn kòb pou w bay, si se yon ti ogmantasyon de 20, 30, 40 pousan, 50 pousan, yo gen kòb. Leta gen kòb. Si lapolis efektif la ki la a pa ka reponn a tout materyèl yo gen yo pa ka reponn, ebyen nan 21 milya si n ka jwenn 21 milya ebyen n ap pran yon 5 milya, yon 10 milya de goud n ap ranfòse estrikti polis lan, n ap ba yo lè mwayen nesesè kounye a ki pèmèt ke polis la santi l an konfyans pou mennen operasyon an pou retabli lapè. Ou wè se pa sa k ap fèt. Sa k ap mennen la a. Yo met lajan nan men mesye yo, y ap fè divèsyon, yo gen yon seri de estrateji y ap met an plas pou anpeche, 1 yo òganize eleksyon, yo p ap fè eleksyon, Ariel Henry pa gen entansyon fè eleksyon, dayè Ariel Henry se yon otaj, Ariel Henry se yon mesèn 2 nan tèt yon mesèn, mesèn 3, paske nou gen tan nan 3 mesèn, Nou gen Fritz Jean, dezyèm medsen, nou gen yon medsen Jean Louis 1, nou gen yon medsen Jean Louis ki se Fritz Jean, nou gen yon twazyèm medsen ki se Ariel Henry. Ki anndan yon federasyon ansasen e kriminèl. Lè w pran ekip nèg ki anndan SDP yo, w al gade byografi, w al gade kote yo soti, sa yo t ap fè, ki gen kapasite an plas pou mete fantom kanpe. Kraze, mache kraze mete dife nan ministè. Epi sa gouvènman fè? Ou pa wè Ariel Henry anile tout manda avi de rechèch ki te dèyè mesye Fantom yo. Se yon fason pou mete yo konfòtab. Ok, mentnan nou menm jodi a mwen vle ke peyi a konprann. Nou nan kafou nou pa vle fè pwomosyon pou gè sivil ke yap mennen nou an. Paske mwen m te prevwa, m te gentan di, wout nèg yo pran an, se yon group, se yon wout pou mennen nou nan gè sivil. Mwen di w mèsi paske w tap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale, map kite w nan bra Papa Bondje paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjour, bonswa tout moun, non pa mwen se Fouco e nap kwaze nan lòt videyo. Au revoir!